Bonjou bonswa mwen byen kontan avèk ou nan videyo sa e mèsi deja dèske w ap gade li nan videyo sa nou pral montre w kijan ke ou ka kreye yon email sou gmail pa bliye ke gmail se yon sèvis de mesajri ke Google mete. Alò li la pou ofri moun sèvis email. Sou bezwen gwen email sou Gmail, ou ka toujou itilize Google pou genyen. Donk, n ap lanse Internet Explorer. Bon, kòm nou gen la, n ap tou klike sou li. E vwala, paj la ouvè la. Bon, moun ti jan ratwesi li. Moun ti jan redwi l. Redwi l pou ka wè. Map fèmen fenèt sa kòm m pa bezwen l. Map fè yon ti elaji l tou piti. E kòm paj dakèy se Yahoo ki ouvè la. Donk nou prale sou sit Gmail lan pou nou kreye email lan byen rapid. Premyèman n ale nan bar d'adresse lan. Nap tape gogo pwen com oubyen pwen kòm. Nou fè enter. Ap fè yon ti tann tou piti, depi ou wè ti animasyon sa la, sa vle di li di ou l ap travay pou tann li. A prezan, nou ouvè Google, nou prale nan lyen dan tèt yo la, n ap klike sou Gmer, oubyen Gmail an fransè. Se byen fasil pou kreye yon email. E vwala. Donk, li ban mwen entèfas sa an anglè, Create an account. an wouj. Donk nan le ka ou pa gen email, donk nou ka toujou chanje lang la anba la a. Bon l ap pi bon pou nou, n ap mete l an franse. Donk pou n pa gen twòp pwoblèm, nou mete l an franse. E vwala, nouvo su Gmail. Donk èske ou fèk vini sou Gmail? Ebyen kreye yon kont. Donk n ap klike la. Nan le ka ou nou te gen kont lan deja, nou t ap jis sezi non ditilizatè a avèk modpas lan, annapre nou t ap konekte. Kreye yon kont se lyen aktyèlman la pou m pran pou m ka kreye kont lan ok ann gade pou n wè la kreye yon kont Google an 3 etap nou nan etap 1 an talè nou pral pase nan etap 2 an e 3 pou n ka tèmine byen rapid ann sezi non an alò enfòmasyon sa ou ka gentan li yo men sa k enterese nou pou le moman se fòmilè sa ke n ap gade a la ou ka toujou itilize scroll bar lan pou wè tout sa w gen pou fè ok. Nap mete prenon an. Info prak. Euh, mete JS. Bon kote li, se konsa m rele email mwen an. Alors non. JS. Alors non d'utilisateur se non ke m pral tape lè ke m pral konekte euh, sou, sou Gmail. Mete info JS 2012. ok pa bliye ke non ke ou pran gen dwa gon moun ki genl deja alò nan ka sa wap wap oblije mete yon lòt sa pa anyen kreye yon modepas euh euh e vwala nan zòn sa la li dim konsa ke google gentan dim non sa deja itilize sa map ajoute map mete prak donk pou la ka fè sa tou ok vwala lap verifye la tou depi gon erè lap diw sa nap met yon modpas alò fè sur ke modpas ou an ti jan long sou ap gade pam nan la li 8 karaktè donk lè plis moun pa ka jwenn li tout otan ke l mwens gen plis posibilite pou moun dekode modpas ou an. Dat de nesans, mete 20 fevriye 1987. Je swi om, fam, otre. Donk, mete otre, paske JS te ke fo. Fo pou ak JS pa ni yon fi, ni yon gason. Donk, le ka ou son gason ou men, ou ka pran om, ou son fi, ou ka pran fam. Se byen fasil. Numéro de téléphone bon m pap sezi sa kounya la m pa konn si yap mandem ni votre email adresse actuelle votre adresse email actuelle m poko gen kounya la au contraire Google se se youn ke map fè e la li dim konsa ke pou m defini Google kòm paj dakèy sa vle di kisa chak tan m ouvè internet explorer se li menm kap parèt donk m pa gen problèm avèk Google m kouche l m kite l kouche de fason rapid e l ap fè l plizyè fwa tou, e l ap fè l plizyè fwa tou, sa pral bay Google pwoblèm. Pou sela, pou l asire l ke se yon moun k ap fè anrejistreman sa, li oblije mete yon captcha. Donk, yon wobo oubyen yon pwogram enfòmatik pa ka li sa, paske sa se yon imaj e li gen kèk mo ladan li, e imaj la se yon ansanm de mo ki dwòl, Donk yon pwogram pa ka li l sof yon imen ki ka li l. Donk si w pa ka byen li l, li mete ti bouton sa a, ou klike sou li, lè w klike sou li l ap chanje, wè sa m di w la, jiskaske w jwenn youn ou ka tape, jiskaske w jwenn ou jwenn youn ou ka li pou w ka tape l nan zòn sa la. Ok pou jiskounye m poko ka wè lòt mo an, m ap klike toujou. Euh, e vwala. Bon, mwen ti jan wè sa, m wè E O N E T H E. Bon, m isi m wè E O N E T H E, Either. E vwala. Men depi l pa bon, ya, y ap di m ke l pa bon, y ap ban m posiblite pou m sezi yon lòt peyi, Ayiti, m kite l la. E fò m aksepte kondisyon sa a, m klike ladan l. Si w pa aksepte, sè sèke yo gen dwa pa ba w pase. E answit enfòmasyon sa bon li pa twò enpòtan pou mwen m dekoche l. Etap swivant li mande m eske m vle paj sa vin paj dakèy pa bliye m te di Google anlè a m te di l pou m defini l kòm paj dakèy donk se sa ki vin parèt la donk kòm m fèmen l e tankou m pa dakò donk li annik pase etap lan. e tankou mwen pa aksepte avèk kondisyon ke m te kouche talè an. Ok. La m gentan kreye email lan la. Votre adresse email est infopracjs2012 a commercial gmail pwen kòm. Merci d'avoir créé un compte. Amusez-vous bien. Donk, la m gentan genyen email mwen sou Google. Si m fè poursuivre vers gmail, se. Nan zòn sa a, m pral wè bwat de resepsyon mwen, sa m gen ladan li. Alò pou lapremyè fwa, fòk yo akeyi mwen, se konsa yo konn fè l. E vwala, wi, mon message de bienvenue. Donk si w vle ou ka li li, si w pa vle tou, ou ka fèmen li paske gen yon bouton ki la pou sa. Bon mwen menm m pa deside li l. Rapidman m ap fè yon deskripsyon de bwat de resepsyon an. Nouvo mesaj se la m ka ekri mesaj. La m gen 3 email oubyen 3 mesaj ki poko li. M genyen 2 mesaj enpòtan, 2 mesaj swivi. Mesaj swivi se mesaj m voye bay lòt moun, ke m resevwa m voye bay lòt moun. M gen bouyon eksetera. Donk si w ap gade Gmail, Gmail senp e l mete osi 2 bouton dan le ka ou m ka. Dans le cas ou m gen plizyè email, email yo anpil, donk m pral bezwen bouton sa yo pou m fè suivant, précédent, etc. Si m bezwen li yon email, m ap annik fè yon klik, e m ap wè kontni email lan parèt la. Si m bezwen fè back, m ka itilize bouton sa. Si m bezwen siprime youn, m ka annik seleksyone li. Annapre m klike sou ti kòbèy sa la. E vwala, n ale. Donk, se tout etap sa ki genyen lè ke w ap kreye yon image sou Gmail. Se senp. Donk, m espere ke ou pral fè menm jan avè m, w ap swiv menm etap yo, e ke w ap gen yon image Gmail menm jan avè m. Donk, se la nou kanpe avèk videyo an. Mèsi deja dèske w t ap gade videyo sa. A la pwochèn!